Lè w fè tout moun kwè nan ou, yo pran ou pou bon moun. W ap preche levanjil maten midi swa, moun yo wè nan ou yon esperans, yo wè Jezikri anfas. Epoutan tout se blòf. Gon jan Satan kenbe w li avili w. Frè e sè byeneme s on bagay ekstraòdinè. Selon dcpj, Egliz episkopal gen 4 lane depi lap fè trafik zam ak bal nan peyi dayiti. Medam matmwazèl e mesye koze yo anpil wi. M pral esplike w koman dcpj fè dekouvri sekrè sa. Genyen Pegi Jan, nou kapab raple nou frèzesè byeneme, mèt Pegi Jan ki se avoka legliz episkopal. Li fè konnen sa yo se pèsekisyon yo ye. Paske gen moun ki andedan enstitisyon an ki kapab itilize franchiz legliz pou sal imaj li. Ala traka pou lave kay tè papa. Ou raple w mesye sa ki te di nan 30 dènye ane ki sot pase yo, senatè Don Kato ki t al bwote poupou vide nan palman an se meyè senatè. Eh eh m pral fè w tande l rale chèz ou. Monchè lè w ap gade jenn fanm sa, w ap tande deklarasyon l ap fè sou komisè Muscadin, o si l vin Pòtoprens y ap rache l, y ap koupe de pye l, y ap mete l nan bourèt. Medam, matmwazèl e mesye, m pa kache di w, Peyi a fini wi. Men m pral fè w tande pou m kapab ede w konprann nan ki nivo sosyete nou an rive. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa ki se te. Bouda papa m fè venn venn. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pye palmis. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Lè m kouche yo kanpe. Lè m kanpe yo kouche. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Frèzesè byeneme dosye legliz episkopal pa sispann fè aktyalite nan peyi dayiti, jan ti pwovèb kreyòl la di, jou fèy tonbe nan dlo malerezman se pa jou sa a li pouri. Jou yo kenb on moun nan vòlè se pa jou sa a li kòmanse vòlè pèp ayisyen. Legliz episkopal depi plis pase 4 lane l ap fè trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti selon ankèt dcpj. Kòman dcpj pral dekouvri sekrè sa frè e sè byeneme? Soti nan lane 2017 pou rive nan lane 2021 legliz episkopal enplike jiska dènyè plim cheve li nan trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti, zam ak bal sa yo ki kreye ensekirite, k ap touye moun, k ap kidnape moun, ki kreye kawo nan peyi a, selon rapò dcpj. Medam matmwazèl e se mesye, abse a pral pete, vwal legliz la pral chire, kako prèt yo pral leve e tout moun pral wè po dèryè yo nan lari. Se nan mwa jiyè ki sot pase a la, pou m byen di, nan lane 2022. Ebyen nan lane 2022 a, frèzesè, o o. Te genyen divès konntenè ki rive nan pò Pòtoprens lan, 15 jiyè. Ebyen, nan konntenè sa yo, frèzesè byeneme, lè polisye pral foure bouch nan koze a, pral fouye konntenè, yo pral jwenn 18 zam otomatik, 6 AK-47. Divès Galil yo jwenn èm kat, yo jwenn 20 mil katouch, katouch sa yo frèzesè byeneme se pou al kidnape kretyen vivan, se pou al kidnape moun k ap fè efò, se pou ap al kidnape moun k ap leve depi 3 katrè dimaten pou al bouske lavi pou sanble yon ti kòb, se pou al kidnape ti machann. Se pou al kidnape moun ki pa son bann tan ap etidye, lè ke yo resi vin jwenn yon ti debouche pou yo degaje yo, pou yo jere lavi yo. Se pa a pou al kidnape senatè ki fin pase tout tan yo ap piye kès leta. Se pa pou al kidnape depite, se pa pou al kidnape ansyen prezidan, se pa pou al kidnape minis. ki kraze peyi a, ki dechèpiye kès leta a. Men se pou kidnape jounalis, se pou kidnape medsen, se pou kidnape enjenyè, se pou kidnape etidyan, se pou kidnape yon seri de moun frè e sè byeneme ki toujou kenbe yon lign dwat ki di yo pap rantre dan la kòripsyon, yo pap rantre nan vòlè nan peyi a. Se moun sa yo ebyen zam sa yo legliz episkopal ap rantre nan peyi dayiti pral kidnape. E medam matmwazèl e mesye dirijan yo te jwenn yon vizè ansanm avèk divès fo biyè ki te yon total de 50 mil dola ameriken. Donk, zam sa yo, bal sa yo ki vini nan seri de bwat ki gen rad. Rad sa yo, frè se sè byen eme, se pou al fè ki sa, se pou al fè zèv limanitè. E pou al ede moun ki pa ka mete rad sou yo. E poutan, an ba moumou se dèy, frè se sè byen eme, an ba rad sa yo se katouch, se gwo zam. Eske ou konprann? Ebyen, nan yon twazyèm ankèt, Biwo Afè Finansyè Ekonomik mete deyò, ki se yon estrikti andedan dcpj, ebyen frèzesè byeneme, Legliz Episkopal genyen divès akizasyon k ap peze sou do l, tankou trafik zam ak minisyon, kontrebann, fwod e evazyon fiskal, anrichisman ilisit, fo biyè, blanchisman dèzavwa, enfraksyon grav, abid konfyans, asosyasyon malfetè kont leta ayisyen. Ebyen, apre yo fin depoze lapat sou kagezon zam sa yo, Dcpj gentan mete anba kòd divès sispèk san konte lòt moun yo ap chèche. Ou jwenn Jean Gilles Jean Marie, Pè Frantz Cole, Gina Jean Louis Rolls, ou jwenn Lovni Jean Louis, ou jwenn Zimbabweyan Sikhumbuzo Vundla, ou jwenn Alan Dorcé, ou jwenn Alerte Isarac, ou jwenn Samson François, ou jwenn Franklin Batista, Fernand Jean Pierre, Remy Lindor, Rubens Vilmont. Pè Madochevil, Kamyon Sen Jèmen, Fritz Dezire, Djanika, Kedlèr Jil avèk divès lòt frèzesè byeneme y ap chèche toujou. Kòman dcpj pral fè dekouvri depi ki lè Legliz Episkopal nan yon seri de dosye louch l ap fè trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti? Ebyen medam matmwazèl e mesye lè ke yo fin mete Gina anba kòd Gina di konsa se pè Frantz Cole sekretè egzekitif legliz la ki te kontaktel pou ke lal dedwane. Kontenè yo. Humm. A la traka pou lave kay tè. Ebyen, li di li pa konn anyen nan lanmò Sonson paske li pa gen franchiz. Se bwokè li ye. Li la pou l dedwane. Depi yo rele l ebyen li pral dedwane l menm. Poze l kesyon depi ki lè On bon ti sos gade non l blinyin fri pat tomat la pat tomat la pa kouri frè se sè byen ebe li bay madanm nan koulè ase l dil dcpj sou ou fò gen koulè kounya la a sa ki pral gen nan zen an madanm sila kòmanse pale nan fwa. Woyy men depi kilè, men kiyès ki voyem, men a goch, men a dwat, wii, zam, bal, epi yap palel, palel, palel, palel, palel, palel, wii, epi lè kontenè yo fin dedwane, men kote nal avè yo wi, nale nan yon lekòl ki nan komin kwadèboukè, epi nan aswè, kisa ki pral pase, epi kontenè sa yo deplase, yo al nan baz gang yo, yo al bay zam, se konsa wi biznis lan fèt, madanm nan pale frèzesè byeneme. Madanm nan mete koze atè. Lè madanm fin mete règ koze atè, humm, yo pral pati dè pè Franskoul. Mare yo mare pè Franskoul, ebyen kounye a la yo pral pati dè kontab. Ebyen frèzè sè byeneme, ou gen kontab legliz la ki se Jean Gilles Jean Marie. Kòman lapolis pral entèpele li? Dcpj leve yo al mennen w ankèt. lè yo al mennen ankèt la frè e sè byen eme, yo jwenn on seri de dokiman, tande byen wi, on seri de dokiman, transfè lajan fèt, soti sou kont legliz, travèse, ale sou kont Zimbabweyen an. Transfè sa yo ap fèt frè e sè byeneme depi nan lane 2017. Eske w konprann sa m ap di w la? Depi nan lane 2017 ebyen legliz episkopal nan bagay louch. Depi 2017 trafik ap fèt, depi 2017 dcpj jwenn. dokiman transfè lajan ap fèt soti nan kès legliz ale sou kont Zimbabweyen an ki se Sukhumbuzo Vundla depi 2017. E raple w frè e sè byeneme, nan lane 2017 se nan lane sa a misye te vide asid sou madanm ni paske madanm nan te di Map pale koze w map mete dosye w nan lari. Paske l te sezi dokiman fi a, fi a te di l pap rete Ayiti ankò pa rapò avèk mizè misye ap fè l pase. Hum! Donk kounye a la a, medam matmwazèl e mesye, dokiman dcpj jwenn ki date 2017 yo, si fi a di ebyen lap mete koze deyò li menm, Kounya la poze tèt ou kesyon, eske depi byen avan misye pat nan dosye klouch nan peyi a paske se depi an 2011 lap travay pou legliz episkopal. Eske ou konprann sa m di w la la a? Donk, lè yo jwenn dokiman. 2017, lajan ap soti sou kont legliz prale sou kont Zimbabweyen, e rapidman frè e sè byeneme yo pral entèpele kontab la ki se Jean Gilles Jean Marie. E frè e sè byeneme, chak mwa sou kont legliz gen plis pase 30 mil dola ki soti, ki travèse Ou konnen chak ane genyen 12 mwa. 4 fwa 12 frè e sè byeneme gen tan ba ou 48. Lè ou fè 48 miltipliye pa 30 mil ou kapab wè ki kantite lajan se pa ti bagay ki piti ditou. Ebyen frè e sè byeneme lè ke dcpj fin entèpele kontab la kap fè ti transfè lit lit frèzè sè byeneme voye pou zimbabwe depi 2017 donk dcpj kounya la pral entèpele djanika ansanm avèk kedlaire jules. 2 endividi sa yo, ebyen 2 endividi sa yo ki te genyen misyon reyalize tranzaksyon nan non trafikan afriken an, Sikhumbuzo Voudla. Eske w konprann bagay yo frè e sè byeneme? Donk 2 endividi sa yo yo la yo menm pou ke yo reyalize tranzaksyon an. Sa vle di wi gen otorizasyon lajan sa debloke ebyen fò m al ekri rès dokiman pou m voye l sou non entèl. Èske w konprann bagay yo frè e sè byeneme? Donk, nan lane 2018, frè e sè byeneme, lè madanm Voundla, fen 2017 li kite peyi a, Voundla pral voye divòs pou li. Nan papye divòs la fòk mwen di w, Adrès la se adrès legliz episkopal. Tandiske legliz episkopal pou ke yo pat sipòte lè ke l te fè 14 jou nan lopital medsen san fwontyè. Yo te mete nòt deyò pou di voun la pap travay pou yo. Pa la pèn pou ke yo pran swen madanm ni yo pa dwe fanmi l anyen. E menm si moun nan pa t ap travay, s on moun ki viktim. Antanke bon Samariten, nou menm k ap preche moun lamou di Kris, èske ti konpran? Ou te gen dwa ede l. Men non, yo prefere pito ap achte zam ak bal pou fann tèt moun. Anba moumou se dèy, anba soutàn se galil wi frèzesè byeneme. Lè dam nan resevwa lèt divòs la, Li wè adrès Voundla itilize, se adrès legliz episkopal. Li rele legliz la pou l di men, si Voundla pap travay pou nou kòman fè lap itilize adrès nou? Pase nou konnen son psikopat. Legliz pat reponn li non frè e sè byeneme. Pase Voundla tèlman itil, gon fason l fè lajan an, son bagay ekstraòdinè. Donk, medam, matmwazèlz e mesye, m espere ou konprann depi nan ki lane, ebyen, legliz episkopal enplike nan sa k pa sa, ebyen s on lòt zèv, kite liy espirityèl nòmal la, s on lòt zèv espirityèl y ap fè nan baz gang yo, l ap voye moun nan syèl pi vit ke posib puiske Ayiti s on peyi ki difisil. E medam, matmwazèlz e mesye, si depi 2017, Legliz enplike nan sak pa sa, legliz nan trafik zam anba raje a, e lap touche, pè Frantzko l menm ap touche 300 mil goud chak mwa nan palman, e w raple w mizè Jovenel Moïse pase anba men palmantè, jiskaske Don Kato ka al bwote kaka pou l vin vide nan palman an. Eske w konprann frèzesè? E pè ap touche. Non, fòk nou konnen pou ki sa mo pè tap touche lajan sa a. Sa ekstrèmeman enpòtan. Frè sa l resevwa a, eske se lè zam yo vini pou l fasilite politisyen yo jwenn. Ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase. Frèzesè byeneme, ensekirite a plis pase sa n pa ta imajine. Li pa etonan nan jou k ap vini yo la, ou ka wè ou resevwa yon ti sak diri èd, epi nan ti sak diri an jwenn yon gwo galil ladan. Degaj ou! Nan ti sak diri a ou jwenn plizyè kès katouch. Paske si legliz k ap fè zèv imanitè, k ap pote rad pou moun ti pèpè, epi nan pèpè yo se grenn katouch ki genyen, anndan liv yo se grenn katouch ki genyen, dèyè brat chaplè a se gwo galil ki genyen, frè e sè byeneme, Peyi a ekstrèmeman difisil pandan dènye moman yo la. Medam, matmwazèl e mesye e dènye kouk pou touye koukou a, lè ke yo fin mare pè Frantz Col, ki sa ki pral pase? Se avoka chèf de gang Vitelòm ki pral debake nan dcpj pou wè kòman li te kapab fè demach gade kòman l ka libere mon pè prese prese pase baz an danje se legliz ki bay se legliz ki bay baz bal se legliz ki bay baz anba bal ak ak zam donk kounya la si yo pran mon pè fò avoka met kò l deyò pou l defann mon pè pou mete mon pè deyò pase biznis l ap kraze. Hein biznis la ap kraze epi wap gade avoka sa yo frères et sè byeneme ki nan mach woyy leta retirem sou bisantnè a ooh gang yo fin man anvayi nou le gang epi nou la nap defann gang nap defann pè. Kap rantre pil zam pil bal pou ranfòse baz gang. Nou nan gang. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Apre baf fin mete rapò sa deyò frèzesè byeneme, nou genyen mèt Pegi Jan. Mesye sila nan jou pase yo k te fè konnen nan 30 dènye ane yo, ebyen Don Kato silvouplè Se meyè senatè peyi dayiti te genyen bon genlè se nan brote kaka vide nan palman je ne sais pas an nou tande sal di nou sou dosye sa se extrèmeman enpòtan. Franchiz la, li pa otomatik ok, sa vle di lè yon enstitisyon gen franchiz se pa annik ap enpòte enpòte se chak fwa ou vle fè yon enpòtasyon ou fòmile yon demand de franchiz a lotorite konpetant. Le directeur général du ministère des a eu à déclarer hein, le, 19 juillet de l'année dernière au journal Grand Boulevard de Radio Caraïbe que relativement à ce conteneur, il n'a jamais eu de demande de franchise émanant de l'Église épiscopale. Ensuite, son procédure liée. Eh mais là, moi qui copie dossier l'Église épiscopale quand suis Moi même qui entre avocat. Mat e Kontenè, si te gen kontenè vre sa l te ye a. La kòrespondans la adrese o Ministère des Cultes. Ministère des Cultes ap adrese a Ministère Finans, Ministère Finans a la Douane. Donk se tout yn pwosedi. Ou konn sa m, ou konn sa m renmen avèk yon seri de dirijan nan peyi Dayiti? Defwa y ap eksplike w yon bagay, ou wè tout moun onèt. Oh my God! Hahaha ala traka pou lave kay tè. Se kòm si yap eksplike w bagay la frè se sè byen eme, menm jan avèk minis jistis la ap di w men vwala vwala vwala lè komisè di gouvèneman men kòman sa sipoze se kòm si tou a tou va si byen. E poutan nou konnen se manti nap fè. Nou konnen nou nan kontrebann nou konnen nan vòlè. Eske w konprann? Lè moun ap pale w, lè demach ki sipoze fèt, wi, nan nòmal e selon lalwa, men se pa lalwa. Lè y ap pale w de la konstitisyon, lè lwa l, etsetera, wi, men sa yo se nan papye a yo ekri, men se pa nou k aplike yo, se yon lòt bagay nou fè. Ala traka pou lavi kayte! Ann avanse non Konpè Pegi. Le directeur général du Ministère des Cultes di nan li pa te janm resevwa demand de franchise de l'Eglise Episcopale. Sa vle di kisa? Se des gens sans droit ni qualité ki ont frauduleusement utilisé le nom de l'Eglise dans cette sale besogne. Aussi simple que ça. Et li di. Rat kay kap manje pay kay? Frauduleuseman lè jan. Ki jan? Jan maskilen oubyen jan feminen? Ki jan? Men pè Frantz Claude lan bak e li k te bay lòd pou al dedwane. E li k te bay lòd. Men l de CPJ ap ma, ap chèche pè Madoche vil ki la pou siyen. Mwen k siyen. Depi 2017, lajan ap soti nan kès legliz prale sou kont Voundla. Pè a gen plis pase yon milyon dola. Kote l fè lajan sa yo? Fwodilezman, y ap sal legliz. Kiyès ki responsab legliz? Kiyès ki legliz la menm? Eske legliz la se mi kanpe a epi ki gen ti tonton Mari Jozèf ladan an? Eske se li ki legliz la oubyen se prèt la? Se nou ki legliz la? Ban m yon ti limyè pou m konprann sa k ap pase. Eske se bout mi yo k legliz la oubyen nou ki legliz? J konpran rien frères et sœurs bien aimé a frauduleusement des gens ki jan? Wi les paysans la ou Eyy yo rakonte gade koken mesye se peyi sila. Ok mais il a ete par la suite limoje et il ne faisait plus ce travail Mentnan euh legliz episkopal pa vini pou di ke pa te gen konntenè zam minisyon ki te antre nan peyi a e pa sa li vini pou di non li di ke li pa gen kenn enplikasyon kenn responsablite nan sa ok li pa gen kenn responsablite nan sa. Humm mwen k responsab pa gen pwoblèm non mwen k responsab mwen k responsab tande mwen k responsab. Mwen k responsab Mwen menm Mwen menm Kot dòsena mesye Mwen pa wè dòsena Dòsena sak pase Mwen wè w pa janm bay 11 fanmi ki nan finanse gang kap antre zam ak bal la Ou pat jwenn fanmi legliz episkopal ladan an Son ti kesyon silvouplè. Eeyy ala kote gade visye mesye. Sa li pa te fè? Li pa t fè demand nan? Li pa t fè demand de franchiz? E Legliz la deja pati sivil nan dosye a? Sa vle di gen de tò e prejidis ki poze a Legliz. Legliz deranje pa sa tou. Imaj Legliz lan tèni. Donk Legliz la gen enterè aske dosye a abouti. Nou tout gen enterè aske li abouti paske se nan peyi a n ap viv. Dako. E pèsekisyon politik, nèspa? Hum legliz nan pè, y ap pèsekite legliz, le diable. Donk si gen yon endividi ke l ap travay nan legliz episkopal, ke l t ap travay oubyen ke l p ap travay, ke l ap travay nan legliz episkopal oubyen l p ap travay nan legliz episkopal ki ta va gen yon enplikasyon, ke lajistis deside. Mèt Pierre Jean, depi konbyen ane y ap itilize non legliz la nan Nou pa konnen. Nou pa konnen. Nou panse ke yon ankèt jidisyè ka pèmèt ke yo wè sa w di a. Lè nou gen pè kòz, m pa sonje. Kisa legliz ap atann? Legliz ap atann ke lajistis mete bouche double pou yo rive idantifye moun sa yo. Dayè aksyon sa a, li pote atent a lonè e a la repitasyon de legliz. Sa vle di legliz deja konstitye l pati sivil, li gen enterè aske dosye a abouti pour que toute société a connaît, pour laver l'image de l'Église là. Quel que soit le monde qui t'avait impliqué là-dedans. Ok? Je reviens à la justice de donner le mot du doigt dans cette affaire. Merci, c'est un, plaisir de vous recevoir. Merci. Merci, merci, Compa Peggy. C'était un plaisir aussi, pas de problème. Enben ok la jistis degaje w pou leve vizaj legliz. Depi lè legliz te nan touye prezidan frè e sè byen eme legliz te ret imaj. Legliz te ret imaj. Legliz nan finanse gang, legliz nan bay levanjil sou tout fòm. Pastè ap di gang rejwenn mwen pou nou fè batay lan ansanm. Ki kote enstitisyon moral wi. Restitisyon moral, mach ap fèt kont lensekirite. Pèp la di w ale, se pou w ale, epi y ap fann tèt pèp la. Ou pap ka rete, ou pap ka dòmi, paske twòp krim sou konsyans ou. E pa li k ap fè l, bon e ou k ap touye moun epi krim nan sou konsyans lòt la? Ki kote ki bon? Donk, frè e sè byeneme, lè ke m di w Ayiti, se la repiblik dè koken, Sèl vòlè kap rete. Ou dwe panse se blag. Byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Mezanmi gade imaj sa. Gwo moso, gwo moso. Fò pa konsa. Se konsa nèg nan leta ouvè kò yo sou popilasyon an. Men popilasyon an k dèyè frè zè sè byeneme kap konbat anba leta. Mezanmi. Gwo moso gwo moso ay leta ayisyen avèk pèp la otorite yo. Se konsa le pèp ouvè bral frè se sè byen eme pou wè koman l ka lage pyel koman l ka bouske lavi ala traka pou lave kay tè menm pye pep menm pye pèp la pa rive sou kote pou mete pye w sou moto a non mach pye pa konsa yo rele l. Epi gade dirijan yo devan yo gra Epi popilasyon an kwoke dèyè konsa Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa a. Genyen 389 ka kidnapin ki anrejistre an Ayiti soti nan mwa janvye pou rive mwa mas 2023, dapre sa Sant pou Analiz ak Rechèch sou Dwa Moun yo ki se cad fè konnen nan yon rapò li pibliye. sa ki reprezante yon ogmantasyon de 73 pousan konpare ak 2021 e 72 pousan konpare ak 2022. Genyen ansyen kandida pou pòs depite nan sikonskripsyon Pòdepè ki se Mèt Leslie Gelin denonse yon konplo ki kontinye ap marinen kont peyi a ki deja nan kriz pou fè echèk Konplo sa a, Lesly Gelé lanse yon apèl bay popilasyon an pou mete divizyon sou kote mete tèt yo ansanm pou debloke peyi a. Li te pale nan mikro Jepson Petit depi Pòdepè, ann tande. Moun kap jere Demen peyi an, k ap jere avni peyi an, yo te deja konnen ke se la y ap rive. Sof ke pèp lan pa konnen ki pwojè ke yo genyen, yo pa konnen ki pwogram ke yo genyen. Paske jan nou wè peyi an prale la a, se yon peyi ki bloke a tou lè nivo. Non sèlman peyi an bloke, men gen de lòt bagay ankò k ap fèt kont peyi sa a, ki pa an favè popilasyon an, ki pa an favè peyi an ditou. M ta sèlman swete ke tout Ayisyen konprann ke peyi yo, se Ayiti l rele. Yo p ap janm gen yon lòt peyi. ke Ayiti, kèlkeswa kote yo ta rive. Le fèt ke Ayiti se peyi nou li ye, se nou menm ki pou chanje peyi a. E pou nou chanje peyi a, fò n retire ide tout koukout klere pou je yo. Nou sipoze omwen fè yon fwo komen pou n di non, sa pa kapab rive ankò. Si nou pa fè sa, eben nou ouvè tout pòt peyi a pou tout sa k ap fèt yo fèt, nou aksepte tou Ke nap mouri ak yon mò kolektiv ki fèt. Ou di peyi a bloke, eske ou wè gen yon altènativ kanmèm? Nou pa kapab prevwa yon altènativ. Paske tout sa kap fèt yo la se yon fim kap jwe. Nou pa kapab prevwa okenn isu. Sak fè nou pa prevwa isu, jouska prezan nou genyen 2 komin kap deside pou pli de 140 komin ki anndan peyi a. Sa vle di peyi Dayiti. Nou pran tout depatman peyi Dayiti. 10 depatman jewografik yo, se 2 ti komin sèlman k ap deside pou tout 10 depatman yo, lakomin de Pòtoprens e lakomin de Petyonvil. Alò ke, nou gen yon depatman ke yo rele Nò-Wès, nou gen Nò, nou gen Nò-Ès, nou gen Lartibonit, nou gen Plato Santral, nou gen Sidès, nou gen Sid, nou gen Nip, nou gen Grandans. M ap raple, María Isabel Salvador nonmen kòm reprezantan sekretè jeneral Nasyonzini an Ayiti, li ranplase nan pòs sa a, Helen La Lime. Frè e sè byeneme genyen kòdonatè mouvman Ayiti kanpe, Marc Delson Cius, ki te reyaji sou arive nouvo chèf bini an ann Ayiti, fè konnen pa gen anyen ki pral chanje nan sa ki gen pou wè ansanm avèk politik dominasyon kominote entènasyonal la. Daprè li, bini pa inosan nan tout sa k ap pase nan nan peyi Dayiti. Men, li swete nouvo chèf bini an pral kontribye nan rezoud diferan pwoblèm peyi a ap fè fas, Delson Cius. Nou pa nan sitiyasyon pou n aplodi misyon BINUH, puiske se anba je BINUH, anba je Madam Lalime, yon pakèt bagay, gwo evenman don lasasina de yon prezidan an fonksyon ki se Jovenel Moïse. Gon pakèt masak ki fèt anndan peyi a, gangsterizasyon e tan dot pwoblèm ankò o nivo de la jistis, o nivo de leta a globalman. E nou konnen tout leve kanpe ki te fèt anndan peyi a kont Jovenel Moïse popilasyon an te eksprime yon ralbòl e BINUH e kominote entènasyonal la yo te kanpe la e se menm bagay la kap pase la. Sa vle di nou kwè ke nouvèl dinamik sa a, m rele l konsa, puiske son nouvèl reprezantant ki rantre nan peyi a nan sitiyasyon de kriz, trè egi, trè konplèks, e konstriksyon kriz sa a nou pa ka inosante BINUH la dan, puiske BINUH te toujou la an dan peyi a, tout sa k ap fèt yo, yo la, yo fè de rapò, yo konnen, e yo konsyan de sa k ap pase anndan peyi a, sof ke nou menm o nivo de mouvman Ayiti Kanpe kòm kòm sitwayen angaje, kòm moun k ap fè politik nan peyi a ki konprann jodi a gon bagay ki dwe fèt pou retire peyi a nan sitiyasyon de kriz sa a, nou kwè ke nouvèl reprezantant sa a ki rive la a, li dwe plis alekout, li dwe plis alekout e il fo ke politik enjerans, il fo ke e jan kominote entènasyonal la rantre nan tout desizyon k ap pran nan peyi a, menm si nou dakò aktè ayisyen yo pou bokou se konpòteman politik yo ki favorize sa, men nou kwè Ayiti ki se manm fondatè Nasyonzini, Ayiti ki fè non l dan listwa inivèsèl, Ayiti ki se premye peyi ki defann e poze de aksyon pou defann lè valè relativ avèk kesyon demokrasi. Donk nou kwè ke kominote entènasyonal la ki di l ap rapousuiv de bi, k ap rapousuiv de valè ki lye avèk demokrasi, yo gen yon responsablite moral tou pou kontribye nan pèmèt kriz la rezoud epi pou gen pwogrè anndan peyi a. Se swè pa nou. Men, jan m di w la, nou menm nou pa nou pa nayif, nou pa kwè ke se chanje Madam Lalime vin avèk yon lòt reprezantant ki pral otomatikman vle di politik de dominasyon ke entènasyonal la li menm l ap rapousuiv anndan peyi a li pral kanpe. Nou pa kwè sa. Pwogram asirans OFATMA a se yon skandal, daprè prezidan Regwoupman nasyonal travayè ann edikasyon, Junior Leo. Se yon pwogram ki mal jere kote anplwaye yo pa janm ka benefisye sèvis la, se lè yo nan nesesite pou sa daprè sendikalis la ki swete gen ankèt ki louvri nan dosye sa. Pou se te yon okazyon pou prezidan regwoupman nasyonal atravè edikasyon an denonse tou yon gwoup moun nan sistèm edikatif la ki kanpe an kwa kont desizyon minis Nesmy Maniga te pran pou relokalize diferan biwo ministè a nan yon sèl lokal. Gwoup moun sa yo menm rive fè presyon sou pwopriyetè yon lokal minis lan t ap negosye avè l sou dosye sa. N ap travèse nan lentènasyonal la, Donald Trump plede non koupab konsènan 34 chèf akizasyon li te genyen kont li. Ansyen prezidan Lèzetazini an deklare devan jij non koupab. M ap raple w se sèlman 5 fotograf ki te otorize nan sal odyans Donald Trump la. Donald Trump finalman kite tribinal la san li pa di yon mo nan mikwo ak kamera laprès aprè l fin plede non koupab yon afè fwod ki lye ak lajan li te bay yon aktris pònografik nan lane 2016 pou achte silans li. Desanm 2023 k ap vini la se pral pwochen dat Trump ap gen pou l parèt devan tribinal Lèzetazini Damerik. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frè se sè byeneme lè wap tande deklarasyon jenn fanm sa ap fè sou komisè Muscadin son bagay grav tèt fè mal humm ann tande nou. vin pran nou m tande gen polis ayiti bon yo pa vin pran m vizaj mwen sou tiktok vizaj mwen nan lari tout kote vin rive sou mwen nou konn kote m rete an nou konn kote bandi a rete nou konn kot madanm li rete rive sou mwen nou pa kapab ap pale kaka miskaden kiyès ki miskaden an What the fuck pale a miskaden deja e pale a miskaden deja kiyès ki miskaden e mwen di miskaden si yo ta di l antre pòtoprens pa antre pòtoprens Pase nèg yo ap file nèg yo ap fann fòl. Nou se chèf nou se mèt plèn nan nou se mèt bawon an pa gen moun ki ka anpeche nou sa fè sa nap fè an jodi a se jou samdi Nou siye dèyè l. Fèl moute pòtoprens. Ou pa wè nan blòk li l rete, poukisa l pa moute pòtoprens pou l pran limondad li. E m pap kite izo moute la non. Kitel moute pòtoprens nou fann moudal avèk de bal la nou krazel wè miskadin ou konn sa nou tap fèl nou tap pran misye nou tap kase de pyel nou tap rachel menl ponyèt li tèt li zo kòl nèt frè ok. Ala traka pou lave kay tè wi frèzesè. Men jenès la wi, men peyi a wi. Sa se rezilta travay politisyen nou yo, sa se rezilta travay legliz, sa se rezilta travay sdp, travay lavalas, rezilta travay phtk, rezilta travay Joseph Michel Martelly, rezilta travay André Michel, rezilta travay Nenel Cassy, rezilta travay Evallière Beauplan, rezilta travay opozisyon radikal la. Vwala. Pase moun sa yo te jwenn kat blanch pou yo touye moun jounen jodi a apa yo. Kòman kèt mesye. Nan peyi serye frè se sè byen eme menm gen yon seri de pwopo ou pa ka di moun. Ale vwa pou ta kanpe sou rezo sosyo pou ap di ou ap rache ou ap met nan bourèt ou ap di sou ap dat. He! Aayy! Ebyen, kòm se pou sa nou travay, ebyen se sa nap rekòlte. Sa ke nou ofri peyi a, se li lap remèt kòm monnen, ebyen men monnen travay chèf nou yo tande. Ala traka pou lave kay tè. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo. Au revoir! a la pwochèn. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l m prale men m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun n ap kwaze nan w lòt videyo orevwa.